Nou pa gen okenn mekanis pou mete kore Prezidan de la Repiblik aktyèlman. Ann pa bay tèt nou manti. Sa vle di, sa vle di, le Premye Minis dirije e. Aktyèlman, gon tèt ki sote ke nou pa ka mete. Prezidan la Repiblik la pa la. Prezidan la Repiblik la pa la, nou pa ka mete l. Donk, an n pa pèdi tan, an n ale vit, mete yon Prezidan la Repiblik. Sa vle di, an n ale vit, nou fè yon eleksyon, nou mete yon Prezidan. Sa vle di, selon ou menm, pou gen yon Prezidan nan Palè a, se eleksyon pou òganize? Se grenn jan nou gen pou n fè. Ou genlè pa okouran antant k ap fèt nan tout lari, kote nèg di, Gadilot Blan, Joseph Lambert, etsetera, y ap site non tout moun ki ka vin Prezidan. Mwen, mwen, m konprann wi. Mwen, mwen, mwen, m trè toleran. E non sèlman toleran, m trè konpreyansif tou. M konprann moun ki ta vle ba yo fèt yon lòt jan. Men nou nan yon peyi, nou nan yon peyi nou pa ka fè nenpòt ki bagay. Ok. Bon, mennan, PM, il y a une peur bleue au niveau des élites économiques de ce pays, vu qu'en fait, euh, selon des rumeurs et selon les gens, ça va fonctionner bien avant, un président, avec certains éléments des élites économiques, de la bourgeoisie, etc. Il y a plus de monde qui croit que euh, la bourgeoisie, certains éléments, avaient conspiré contre le président de la République. Conspiration, ça a fait un discours nan peyi a kote elit ekonomik la pè anpil e sitou gen ginen ki anonse dechoukaj kote yo di yo pral atake moun a po klè, moun ki gen bisnis, gen vant tout bagay. Ou tande l tou, kòm premye minis ou gen misyon pou w omwen pale ak peyi a epi eksplike èske anfèt nou ka rive nan dechoukaj, èske nou kapab aksepte ke de moun ki anndan peyi a sibi yon dechoukaj parapò a yon bagay ki nan tèt moun yo. Kijan w ap abòde kestyon sa a pou ramne la konfyans paske le peuple hein pèp la li menm se tann lap tann e moun ki gen kòb yo yo pè yo prèske jete yo kite peyi a donk kòman vous allez faire pou kalme e ramne a la rezon tou sa kap pase sou tab politik la. Mwen vle di 2 bagay nan kesyon an m pran 2 pati map pran premye volè la mort du prezidan Jovenel Moïse m pa konn ki moun ki tye l. e pou mwen se trè enpòtan pou m konnen ki moun ki tiye, pou kisa l mouri. Se nè pa le sitwayen Jovenel Moïse ki è mò, se le prezidan de la Repiblik ki è mò. Sa vle di ke nenpòt ki moun k ap manyen de dosye deta, ou ka tonbe sou yon bagay e ou mouri yon mouri yon mò ou pa konprann. Mwen m pa vle mouri mò pa konprann. Donk se poutèt sa mwen m ap ensiste anpil fò gen yon rezilta. Fò yo konn ki moun ki te dèyè sa. Ki moun ki tire l? Ki moun ki rekrite moun ki fè konplo kont li yo? Ki moun ki peye kòb pou sa yo fè l? Se enpòtan de savwa. E kèl è la rezon fondamantal ki fè l mouri? Mwen pou mwen, e se menm pa yon pwoblèm de prezidan Jovenel Moïse, jistis pou prezidan Jovenel Moïse, se pou pwòp sekirite pa mwen li enpòtan pou n konn sa. Sa se premye bagay mwen vle di. Fò n pa fè amalgam non plis. Nou gon fourtou nou mete tout moun, tout moun nou pa vle wè nou di se yo ki ki te tchwe ou ki te nan konplo pou tchwe. Fò n pa fè sa. Fò nou, mwen menm m kwè, m kwè an la jistis, fò nou chèche jistis pou tout moun. Peyi sa a gon ekonomi ki pa bon. Pou mwen jan strikti ekonomik peyi an fèt lan, li pa bon. s on strikti plis machann k yn strikti endistriyèl. Strikti jan ekonomi n fè a se pa yon strikti ki prale vè le devlopman. Fò n chanje l. Moun ki gen lajan nan peyi a, moun ki gen biznis, moun ki kreye djòb, fò yo kontinye kreye djòb, kontinye fè lajan. Men m kwè tou fò gen lòt envestisè ki ale nan le devlopman ki vini. Fò nou elaji sèk lan. Fò nou pwodwi plis lajan. Fò nou kreye richès pou ke nou ka redistribye richès sa a nan peyi a. Donk nou pa kapab tout lajounen nou nan hing hang paske lòt lan gen 10 kòb anplis ke mwen e m pa vle wè l. M panse ke fò nou mete nou tout ansanm, tankou m te di o debi, fò moun ki rich lan tankou moun ki pòv lan, nou mete ansanm pou nou rekreye peyi a. Dechoukaj. se pa yon solisyon. E m ka di w maten an, m t ap di a yon moun ki ap fè vyolans nan lari an, e ki pa aza rele mwen, pa de aza de la pa de li, se pa aza ke m reponn, paske nimewo telefòn mwen se nimewo telefòn piblik, e m pa gen tan pou m reponn tout moun. E se petèt sa m di moun ekri m, pase pou m reponn telefòn nan, men m te reponn moun nan. E m di moun nan, ke m konnen ke nou an nan tèl rejyon nan peyi an, se li k ap fè vyolans. E m di l mwen menm pèsonèlman, m ap, si gen vyolans nan zòn sa a, li responsab paske m konnen se li. Nou gen posibilite pale antre nou. Nou gen posibilite diskite, dyaloge. Vyolans lan se pa yon solisyon, vyolans lan pa nesesè piske nou ka pale. Nou ka pale pou nou pran desizyon. E donk sa n ap eseye fè se mete yon estrikti nan peyi an pou ke nou k pale. Nou pale sa nou fè nou mal, kijan nou ta vle peyi an rekonstwi, kijan nou ta va vle gen relasyon antre nou youn lòt. e yon sa m rele nou ta dwe genyen nan apre akò a yon dyalòg striktire anndan peyi an ki pèmèt ke nou konstwi rekonstwi peyi a tout ansanm donk dechoukaj lan pa ladan l se la responsabilite de leta. de pwoteje lè vi e lè byen e pandan peryòd ke m la a, n ap fè tou sa ki nan posiblite pa nou pou ke Leta reponn a obligasyon pa l. Youn nan pwoblèm fondamantal ki genyen, paske w ap pale, se kòm si m ta vle di w, e tout bagay yo pral fasil, e nou pral wè gen, nou pral òganize eleksyon, lè pati pral vini, etsetera, ou pral pale a tout moun. Men gon kesyon fondamantal, Premye Minis. Comment est-ce que vous allez faire pou w jere lè gang? Paske depi la mort du president de la republique yo pa pale, yo rete la, lè m di yo pa aji de manière m ta vle di w violente, yo pito pale. Sa vle di il y a gen nan yo ki di ke y ap tann jistis e gen nan yo ki di yo pral fè dezòd e gen nan yo ki di eleksyon p ap ka fèt jan yo panse a la, fò w jwenn rezilta. Donk lè gang reprezante donk. M ta pe di ou group moun enpòtan nan ki kad ou plase group nèg sa yo eske ya mwayen de de pale avèk yo de negosye avèk yo menm pou yo ka kite peyi ya evolye fonksyone pou atenn objektif ou mesye le premye minis. Mwen m pa janm di ke tout bagay fasil nan peyi an la prèv se ke m pa dòmi anpil M son nèg ki renmen kabann mwen, men depi ke m nan bagay premye minis la, m dòmi trè pe. M pale anpil, mwen m dispoze a pale avèk anpil moun. Men youn nan bagay ke nou pap fè, nou pap separe leta bay gang. Nou pap finanse gang. Nou pap aksepte. ke la force, le monopole de la force s nan lòt men ke nan leta. Tout moun ki genyen zam, tout moun kap egzèse la vyolans, fò yo konnen ke fò yo depoze lè zam, fò yo sispann vyolans lan. De fason trè klè, la polis de plis an plis ap pran responsabilite l. Map redi ankò, wout kafou an L ap pèmeyab. N ap ka sikile libreman. E se. Men avèk konpwomi, antant avèk nèg ame yo, men se pa kesyon dafwontman. Paske an tèm dafwontman, nou pa, nou pa gen as, nou pa gen menm zam avè yo, gen plis moun pase nou. Afwè vouè depi avan, nou pa t janm ka pase. Sa vle di, èske vous allez utiliser une autre stratégie pour faciliter le retour des gens de Martissant ki sot poze kesyon la a, paske y ap swiv ki lè w ap fè yo tounen lakay yo? Bandi pa gen plis zam ke Leta. Bandi pa pi plis ke leta. Leta ka gon feblès tanporè, men lè klè ke leta se leta e leta ap egzèse wòl li. Tout moun ki kanpe anfas leta, yo pap ka rete kanpe lontan. Tout moun ki vle afwonte leta, y ap jwenn yon repons pwopòsyonèl a afwontman yo. Èske vous avez de demande lèd entènasyonal pou arive, nèspa? Nou pap gen twoup sou le teren. Pa gen twoup? Nou pap gen te twoup. Jiska prezan, mwen m ka se pozisyon gouvènman ke m ye la, ke nou pa mande twoup. Men, sa. Nou mande ankadreman, paske polis lan, li pa t prepare pou afwonte sa k la. Fò li ajiste li. fò l gen meyè antrènman, fò l gen meyè ekipman pou l fè fas a sa l gen la. Ou anonse ke moun yo pral pase Matisan alèz. A M anonse ke Matisan a prale alèz. M anonse tou ke m pral nan biwo m regilyèman san ke yo pa oblije fè yon sekirite espesyal pou m al nan biwo. W ap pale de. M ap pale de Bisantnè. Bisantnè? Wi. M pral nan biwo m regilyèman. E kisa k pral. E mwen m ka di w, pa pli ta ke jodi an, m te. Gon reyinyon avèk chèf lapolis la, m renouvle l samdi a, m bezwen al nan biwo m regilyèman san ke pou otan yo pa fon sekite spesyal premye minis. M pa gen pwoblèm a sa, m byen kontan de sa, men poukisa diferans sa? Eske les bandits ne sont plus là? Ou di mwens eske y a quelque part des structures et des moun ki gen kapasite, konpetans pou pale avèk yo? Paske ils sont toujours là, Monsieur le Premye Minis. Les bandits ne sont pas éternels. Mwen m konpran e m konnen. M te minis de enteryè, m te diskite avèk yo. Yo tout yo mouri jèn. E lideyal se pa ke nou gen sitwayen k ap mouri jèn. Se swa yo deside yo rantre nan leran, swa yo pa la. Yo pa la kòm menas pou lasosyete, sètadi ke y al nan prizon ou si y al afwonte. Les forces de l'ordre ke yo mouri. M panse ke nou gon volonte e nou gon detèminasyon pou ke banditism lan disparèt. E mwen m di yo, gen pa aza gen youn ou de ki rive rele m nan telefòn. Mwen di mwen m pa pale a bandi. Si n ap rantre nan lèzòd mwen m vle pale avè nou. Men si se bandi, m tande yo vle negosye pòs nan leta, m pa nan sa ditou. M pa nan oken negociation de poste de l'Etat avec des bandits. L'Etat se Leta, les bandits sont les bandits. Se tou sa m ka di dans l'immédiat, men gon determination ke pou n al nan eleksyon gon sekirite, gon sekirite nan peyi an e sa se objektif premye ke nou gen. pou nou ke nou ka rive pou nou ka gen eleksyon. Marco pral pral ou jwenn nou pou dezyèm pati emisyon sa a premye minis e pou n gen 3 kesyon eklè 3 ou 4 kesyon eklè avan de sede laplas a a Marco premyè kesyon eklè kòman Di non. Sa se premye bagay m vle di. Dezyèm bagay m vle di, m te minis nan de ministè sou prezidans Joseph Michel Martelly. Enteryè e Afè Sosyal. Mwen gen de bon rapò ni avèk prezidan Joseph Martelly ni avèk madanm li. Tankou m gen rapò avèk anpil lòt moun, bon, men m pa gen rapò vètikal, sa vle di ke ni pran lòd, ni diskite ki sa m pral fè avèk li. E m panse ke mwen m son moun mwen aprann konèt, konnen. M pa m pa t konnen anpil, m te konn madanm nan yon ti peu plis, men m aprann konnen. S on moun ki gen anpil respè pou moun, anpil respè pou opinyon moun. Li pa janm mande m anyen n patikilye, ni nan gouvènman sa, ni lè m te prezidan, m te minis. Lè l te bezwen yon bagay nan gouvènman, li te vin mande m, èske nou kapab fè sa, èske w kwè nou kapab fè sa? E m gen defwa m te konn reponn li wi, gen defwa m te konn reponn li non. La a, depi ke mwen premye minis lan, m kwaze avè li. Nan fineray, nan fineray, nan omaj ke yo te fè pou le prezidan Jovenel Moïse, men li pa janm rele m, ni pou di m anplwaye entèl, ni pou di m pran tèl aksyon pou li, e se pa le tip de relasyon ke m gen avè l non plis. Ètvu manb de pati politik? Jete manb de Linite. E pasyèlman manb kreyatè de, manb fondatè de. de inifos m kanpe nan pati politik depi 2016 ou 2017 m kanpe paske m panse de tip de politik ki tap mennen an pap mennen peyi a pyès kote e m te di konpayon de lit mwen yo zanmi m yo ke fò nou chanje jan nap fè politik e donk m te kanpe donk aktyèlman m pa manm oken pati politik. Ap viv de relasyon amikal privilejye avèk Paul Denis. Paul Denis se yon zanmi. Se yon zanmi depi de zane e nou rete zanmi. Nou gen de divèjans. Tout moun tande nan radyo sa l te konn di sou mwen a plizyè repriz. Men malgre tou nou rete zanmi. Nou ka gen de divèjans politik. Nan la de divèzyon dopinyon, Pòl Deni èt un gran ami e il la prèt un zanmi. Vous êtes le premier personnage de la police nationale, c'est cher CSPNE, donc le ministère de la justice, le commissaire du gouvernement mete yon mandat d'arrêt derrière Paul Denis pour implication présumée nan kesyon asasina Jovenel Moïse. Est-ce que ou au courant de sa? Et lè ou au courant de sa, ki kesyon ou poze tèt ou? Non, mwen m kankou tout moun maten an m. M leve, yo rakonte mwen, se moun ki rele m nan telefòn, ke gen de manda damne. Pou èt transparan, e m ap tout afè transparan, e m ap tou pandan tout tan m la a, m ap transparan. Lavèy, yèswa donk, m te gen yon diskisyon avèk, m te gen yon konvèsasyon avèk minis de la jistis lan, e. Li di m ankèt la ap avanse e ke gen yon sèten nonb de mezi ke yo ta pral pran. M pa konn anyen nan ankèt la. Se vre ke pa rapò a pozisyon ke mwen obsève nan leta, gen yon sèten nonb de bagay fò m konnen yo alavans. Paske gen dè enplikasyon de yon sèten nonb de desizyon. Men m pa konn anyen sou ankèt la. e m pa antann entèfere nan ankèt lan. M p ap rantre nan ankèt lan pou kèlkeswa rezon ke seswa. Gen de bagay m pa konprann, e gen de bagay, lè m pa konprann, m mande eksplikasyon. Gen de bagay m pa konprann. Trè byen. E èske ou deja fasafas wè Badio? Badio s on moun m konnen. M panse ki moun ki pa konn Badio nan peyi a menm pa wè fas a fas Badio m pa. E lè ou di se misye ki monte tout operasyon sa. Badio paka monte operasyon sa. Li pa kapab. M pa konnen si l patisipe ladan l non men se pa ka li. Sa se de fason klè pou mwen non. Moun ou konnen an pa gen tout kapasite sa. Non sèlman pa gen kapasite men menm ekonomikman il peut pas. Il peut pas. Il peut pas. Anfen, mwen m pa m pa m pa p entèfere nan bagay lapolis ni lajistis non men si w gen yon minimòm de jijòt. Avan dènyè kesyon. Sa k rive nan afè Amy an? Prezidan an pran desizyon l ap avanse? Epi tout moun pwòch prezidan an wè kòmsi ou di ou pral sòti pou m pa konnen ou pral pran yon desizyon ou pral elimine Annie e nèg yo pete koken se kòmsi m ta vle di w kèlke pa il ya un groupe ki pouse w al pou al pran desizyon sa se sa k fè ou te gen blokaj la eksplike peyi a poukisa ou te vle ale vè m ta vle di w eliminasyon Annie. Ok. Plizyè bagay ke. Ke m kòmanse pa yon entwodiksyon. Mwen wè peyi an ap viv yon sitiyasyon difisil, difisil emosyonèlman. Nou wè ke peyi an rete frèt, tout moun friz lè y aprann lamò di prezidan Jovenel Moïse. Se yon bagay inimajinab, inakseptab, inakseptab e revòltan. Lè. Konsa, nan atmosfè n ap viv lan, nou gen yon bann moun ki plis blese ke dot. E m panse ke moun ki te otou de Prezidan Jovenel yo, pa ke yo pèdi plis, men yo pli, sa bagay nan fè yo plis mal. E fò nou konprann ke li ka fè yo mal. E fò nou atantif a lè doulè. e mwen m très attentif à la douleur des gens. Annie an se yon desizyon ki te pran e m panse ke se yon desizyon ki te pran ou yo pat peze tout konsekans de desizyon sa e ki nan dekrè sa vyole an plizyè zandwa. de dwa fondamantal de lòm. Mwen m pap asosye m a anyen ki gen vyolasyon dwa lèzimèn. Anyen. Ani an s on iritan l ye pou laklas politik. Moun yo kwè ke gon sèvis dentelijans ki ap rantre nan vi prive yo. ki kapab fè nenpòt ki tip egzaksyon lakay yo e s on sèvis lentelijans ki pa egziste. Li pa egziste anyen. Li egziste sou yon papye e m ka di menm Prezidan Jovenel Moïse, apre ke l fin pran dekrè a, li te kreye yon komisyon pou revè li. Mwen menm. Anie an son d'une part se yon ajans ki pa egziste ki mete nou pratikman o bon de nasyon tout peyi etranje yo mwen m ka di w mwen m wè yo yo panse ke nou fon nou pran yon desizyon kont les droits humains gen des ayisyen e menm ki se sant menase donk mwen menm panse ki falè anlve gen moun avèk sètèn sansibilite ki kwè ke se detrikote, sètadi ke m ap retire fil, m ap defile sa Prezidan Jovenel Moïse. Il n'en est pas question, il n'en est pas question. M son nèg ki respekte moun e se pa pwoblèm siplemantè m vin mete nan peyi an. Men sa k pwoblèm yo n ap retire yo. Donk se moun sa yo. Yo viv li mal. Mwen m ba yo tan pou yo konprann li e pou yo ajiste yo. Dènyè kesyon piske Marco deja la e gen yon krent nan mitan pati politik yo pou ou pa vin òganize eleksyon pou Michel Martelly ak Martine Moise. Kisa w ap di moun sa yo ki nan pati politik ki di vu ke jan sitiyasyon an ye a la, Y ap ese, yo ta byen renmen kolabore avè w men nan pèspektiv politik yo, yo di kèt. Premye Minis Ariel se sur ke pral soutni swa Michel Martelly, swa Premye Dam nan ki deklare pwobableman l kapab kandida a la prezidans. Reponn yo kesyon an silvouplè. Madam Martine Moïse gen dwa poze kandidati l a la prezidans. E m panse s on bon bagay. Si l panse ke l vle, li kapab kondui leta e ke se li ki ka fè dè chanjman Mwen m pa gen okenn pwoblèm nan sa. Le prezidan Joseph Martelly gen dwa deside ke l kandida. E sa bon bon bagay ke l kandida. Ou menm Garry tou, ou gen dwa deside ou kandida. E sa bon bon bagay ke w kandida. Ke tout moun fè kanpay e ke pèp lan chwazi moun li vle a. Sa m vle di, se ke gouvènman sa a pa pral fè eleksyon pou pèsonn. Ni pou Pyè, ni pou Jak. Ni pou Madam Martine Moïse, ni pou Prezidan Joseph Michel Martelly. Li pa p fè eleksyon pou pèsonn, l ap rete andeyò des activités électorales.